E m ap di yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki sou fowòm nan aprè midi an la. E dabitid nou konnen m pa konn pale fasil. Men e zanmi ki sot ap pale la ki sot ap di konsa e ke e se zam yo pou ki depoze nan peyi a pou peyi a kapab rale yon souf. E monchè m tap tande entèvansyon w lan epi m di banm fon reponn ou. Eske w vle m di yon pawòl frè m? Se ipokrizi sa yo ki gen nan peyi a ki met peyi a kote l ye jounen jodi a la. Ok frè m. Paske m wè kòmsi lè nap pale de zam nou pran zam lan tankou son move bagay li ye banm eksplike yon bagay de zam frè m kenbe zam an swa pa yon move bagay sa pral depan de pou kisa w kenbe zam nan nan ki objektif ou kenbe zam nan e ki kote ou vle rive avèk zam ou kenbe a yon nèg ki kenbe zam se pou vòlè e pou e pou fè kidnaping zam sa k nan men w lan se yon menas non sèlman pou pwòp tèt ou ou se yon menas pou sosyete a. Sa vle di, nan peyi kote ki gen moun k ap reflechi, yo oblije chache yon kote yo mete w e ke pou w pa bay sosyete a twòp pwoblèm. Paske, si w pran zam nan se bagay ki mal w ap fè avè l, ou se yon menas non sèlman pou tèt ou, ni pou sosyete a jan m sot di an. E, men, chaje peyi kote jenn fanm a jenn gason te pran zam pou yo goumen kont yon sistèm e ke ki t ap peze sou se peyi yo nan yon epòk. Ban m pran egzanp yon moun avè w. Fidel Castro Fidel Castro e te yon medsen wi li te e Fidel Castro e te yon avoka wi li te ye Fidel Castro e te yon avoka enben Fidel Castro kisa l fè se pa nan tribinal non li kanpe epi li fè revolisyon ki fè Kiba sa li ye jodi a jodi a e e medsin Kiba a ou konprann mwen m pa menm kwè e pa li ki nimewo 1 non dan lemond jodi a pou Castro te fè Kiba sa li ye a Batista ki te prezidan alepòk Batista e te yon nèg ki te pwisan. E sistèm enperyalis la te kanpe dèyè Batista. Sa vle di Castro se pa nan, e pa nan bouch nou, e pa nan pale bèl fransè nou, e ke li te libere Kiba pou li vin fè Kiba sa li a. Se zam wi Castro pran. Se a zam yo fè revolisyon. Revolisyon pa janm fèt san zam. Pa okipe okenn moun k ap fè demagoji, pa okipe okenn moun k ap vin di nou lekontrè. Castro e ton avoka l pran zam pou l fè goumen l ap fè a. Paske li menm lè Castro te pran zam nan, li pat pran zam pou l kidnape moun, li pat pran zam pou l vòlè bagay moun, li pran zam pou l goumen kont yon sistèm ki la, e sistèm nan osi pwisan. An sistèm ki gen an Ayiti a, jan sistèm sa a pwisan la, pou yon nèg panse avèk pale fransè e fè demagoji, nou panse sa yo pral fè nèg sa yo pran konsyans? Vòlè sa yo, jan yo gen tan konwonpi jis nan zo, nou panse pale fransè pral fè nèg sa yo pran konsyans e ke pou yo ta di ba yo met tèt yo ansanm pou yo chanje peyi an? M ap pran de egzanp yon lòt nèg ankò ki pran zam. N ap pran Che Guevara. Che se te yon medsen wi li te ye. Enben, li te ka di, monchè m se yon medsen, m se yon nèg ki etidye, m fè inivèsite, m se medsen, m pa ka nan manyen zam. Se avèk zam wi Che Guevara fè tout goumen l fè a e ke pou l te libere Amerik Latin nan. Pou l te libere e peyi an Amerik di Sid yo. Pou l te libere yon pakèt peyi an Amerik di Sid. Se avèk zam wi Che Guevara te pran pou l goumen. Kòmsi, jodi a nèg yo ap bay moun manti, gen yon pakèt nèg ki gen mikwo nan men yo. Jan sistèm nan ye la, menm lè w wè yo pran pòz y ap denonse l e ke yo konfòtab nan sistèm nan, e nan sistèm sa a yo fè milyon yo, e nan sistèm sa a nèg yo fin rich, epi nèg yo pran pòz y ap pale e kesyon afè pran zam mal. Men, kòmsi, kòman nou pral libere? Sa k gen la yo? Di m kòman nou pral fè pou n, pou n, pou n, pou n, pou n, pou n, pou n, pou n libere peyi sa anba grif nèg sa yo? An si e pa zam nou pran finalman? Mwen menm m ka mouri demenm maten. Men kote Mia fò, Mia pote nouvèl ban mwen. Li mèt dizan, ventan, trantan apre, nèg yo ka kenbe peyi a nan mizè ankò pou senkantan. Nèg yo ka kenbe Ayiti nan mizè ankò pou santan. Men ap rive yon lè k ap gen jenerasyon k ap di non, mizè k gen la se zam n ap pran. Nèg yo ka kenbe peyi a pou 50 an. Lame Dayiti avèk Polis Nasyonal Dayiti yon lè gen pou yo di en en. Jodi a n ap pran desten peyi sa a an men e ke pou nou pou nou libere peyi sa a. Gad sa k pase an Afrik la e espesyalman an Gine. Kolonèl la kòman kolonèl la kòman kolonèl la e ranvèse sitiyasyon an. Se avèk e avèk bèl franse? E kwè se avèk zam li ranvèse sitiyasyon an. Antouka frèm map presize sa pou ou, pote zam answa pa yon move bagay men sa pral depan de pou kisa ou pran zam nan. Nou konnen nou konnen m pa renmen pale anpil sou gwoup yo e m vle w konnen frèm pote zam answa map repete w li ankò pote zam answa pa yon move bagay ok ok frèm map konkli sa pou ou pote zam pa yon move bagay sa pral depan de pou kisa ou pran zam nan. Sa pral depann nan ki objektif ou pran zam nan. On gwoup moun kenbe tout richès on peyi, ou pa gen dlo pou bwè, ou pa gen kay pou rete, ou pa gen lopital, pitit ou pa ka al lekòl, jenn gason pa ka al nan inivèsite, lè nèg la redi l redi, li fè on inivèsite, malgre sa bon gad on repòtaj Marc Guerson Philistin fè la. On nèg ki ki ki ki fin lekòl li e ke nèg la ale nan lekòl nòmal, li fini li etidye li vin pwofesè, Pandan elèv lise nan lari ap manifeste yo pa gen pwofesè, tan pou leta ta pran jenn gason sa pou l ta mete nan lise pou l ap fè kou, pou l ap fòme moun, ou wè jenn gason se yon panye l pran l al vann konparèt, se yon panye l pran l al vann konparèt, kounye a n ap okipe moun k ap vin di nou pou n pa pran zam, nou p ap pran zam pou n al nan kidnaping, nou p ap pran zam pou n al nan vòlè, nou p ap pran zam pou n al fè vye zak. Men, gade, se avèk zam pou n retire peyi a kote l ye anba men grif vòlè sa yo. E poutèt sa, wè, tankou nou menm nan katye popilè yo, nou la, nou pa okipe okenn moun. Dayè, nou gentan konprann bagay la, nou wè l, nou konn kote nou vle, nou prale, nou wè kòman sistèm sa a pwisan. N ap goumen jiskaske anndan katye popilè yo, ekri sa, nou mèt mouri anndan katye popilè yo yon lè moun yo gen pou yo gen yon kay desan pou yo rete, anndan katye popilè yo yon lè nou gen pou n gen bon jan dlo potab. Anndan katye popilè yo, ou konprann mwen, yon bon lè nou gen pou bon jan lekòl primè, nou gen bon gen bon jan sant sante. E sa yo pou nou jwenn li, nou kwè se avèk zam nou pou nou jwenn li. Paske n ap goumen kont sistèm sa, yon gwoup nèg plede chita la vòlè nan yon peyi. Ou pa wè se vòlè e nèg a zam yo toujou ap denonse, men yo pa janm denonse pil vòlè ka kostim yo. Nèg lan antre la kòm minis a depo boudal nèg lan antre kòm direktè jeneral a depo boudal nan 1 an minis nan 2 zan minis ou tande nèg a gentan achte 3 kay Miami ou gentan tande nèg sa gen 3 ponp gazolin nan repiblik dominikèn ou tande nèg sa gentan gen makèt an repiblik dominikèn kotel gentan jwenn kòb li fè tout bagay sa nèg sa pa gang non li menm nèg sa pa vòlè non se G9 se nèg a zam Antouka frèm reve yo tande men banm konkli pou nou se te yon plezi poum te pale sou gwoup la. Map kontinye swiv deba yo men nèg kap pale de zam tankou zam son move bagay la resezi w ok zam pa yon move bagay lè w pran zam nan sa depan nan ki objektif e ki kote w vle ale avèk zam nan. Mwen menm m gen zam nan menm ou konprann e map mouri avèk zam ki nan menm nan map mouri avèk zam ki nan menm nan paskem gon objektif objektif pam se goumen pou yon lòt ayiti se goumen pou moun kote map viv yo nan dèlma 2 sispann kaka nan sachè se goumen se kote map viv dèlma 2 la e goumen pou nan geto kote gen jenèf yo pou moun pa nou yo gen bon ti kay desan pou nou rete epi poum avanse poum avanse avèw ankò poum avanse avèw ankò. E chak bagay, ou tande, chak bagay gen lè pa yo. Tankou batay n ap mennen jodi an la, se yon batay ki sipoze fèt avèk zam e ke pou nou kapote sistèm ki la. Sistèm peze souse, sistèm apated, sistèm jenosidè Sistèm peze souse sa gen nan peyi a, sistèm ki wè 5 pousan moun gen 85 pousan richès peyi a, se avèk zam pou n kapote sistèm sa. Mentenan, lè n fin kapote sistèm sa avèk zam, se lè sa nou pral bezwen pwofesyonèl, nou pral bezwen inivèsitè, nou pral bezwen enjenyè, nou pral bezwen avoka, nou pral bezwen bon jan medsen, Sa vle di, se yon maryaj pou nou fè, yon maryaj de konesans e de zam e ke pou nou libere peyi sa. Enben, men sa pou nou fè, plede chita pale franse, plede rete nan radyo pale franse, gad si vòlè kowonpi sa yo ap janm pran konsyans. Vòlè sa yo ap pran konsyans menn. E pa nèg yo ki kowonpi a demi la non. Menm di w gen yon pakèt nèg ou wè k ap pran pòz, k ap plenyen pou zam, pou zam, pou zam, e paske sistèm nan pa deranje yo vre. Gen yon pakèt nèg nou wè k ap plenyen pou zam, pou zam, pou zam, e sekirite a pa janm frape yo vre. Sekitè yo pa janm frape nèg yo vre monchè nèg yo sanse gen kontwòl sistèm lan monchè si nèg yo pat gen kontwòl li frèm ou konprann janm di w lan nèg yo tap goumen pou bagay yo chanje monchè nou reste toujou yon sèl ti gwoup moun ou menm kap pale sou gwoup la la gade pou wè kisa w janm wè pandan 30 dènyè ane n pase yo la al gade pou wè depi 1986 banm yon nou banm banm banm banm yon nouvo lidè yon jenn ti gason nou wè ki parèt ki emèje sou sèn politik la. Depi 1986 dim se pa toujou menm kowonpi yo nou wè aprè yo se toujou yo aprè yo se toujou yo epi al gade seri de emisyon si depi 20 tan 30 tan se pa menm emisyon sa yo k la al gade pou n wè monchè mwen menm gen seri de bagay kòmsi ou konnen. E tankou sa map di a e verite li ye men verite a sòti nan move bouch. M konnen yo pap janm pran sa map di a o serye paske sak fè kiyès kap di le Barbecue kap dil. Yo pap janm pran sa o serye. Men pa gen okenn ti nèg isi k ka sòt mwen tou. Mwen menm nèg yo ka toujou nèg yo ka toujou an detui lavi m. Nèg yo ka toujou dyabolize m. Nèg yo ka toujou fè m pase pou mechan, pou asasen, pou kriminèl, pou chèf gang. Nèg yo ka fè tout sa yo vle avè m. Men mwen menm mwen vle nèg yo konnen ke m konprann yo. M konprann yo e sak fè m pa janm pale nèg mal. M pa janm pale moun mal menm menm. Paske m konnen depi w wè ti nèg isi ap site non w nan radyo, y ap pale w mal, konnen se yon pwoblèm pèsonèl yo gen avè w. Konnen se yon pwoblèm pèsonèl yo gen avè w. An sa k ap pase nan peyi a la, yon nèg panse pale fransè pral vin rezoud li? Nèg la ap di w met zam nan atè pou yo ka kontinye vòlè paske sistèm nan bon pou yo. Nèg la ap di w met zam nan atè pou yo ka kontinye fè sa yo vle. Enben sa pou nou fè, kontinye rete ap pale fransè. Kontinye rete okipe jounalis ki gen enterè yo nan sistèm nan pou sistèm nan pa janm chanje. Kontinye rete okipe moun, ou konprann mwen, ki gen bòs pa yo e ke yo menm nenpòt jan gaz la ye a, gaz la mèt te vann 1000 dola y ap ka achte l. E ke okipe moun sa yo k ap fè nou kwè e ke kòm si m ta di w an piga piga nou pran zam. Piga nou pran zam pou n al vòlè, piga nou pran zam pou n al nan kidnaping. Mwen menm ewe sak fè mwen menm tankou e diskou sa mgen a nèg kap fonksyone avèm wè tout nèg kap fonksyone avèm e sam sou mwen menm mpa bezwen konn sa ou te konn fè deja men jounen jodia wap fonksyone avèm nap fè yon batay ansanm nap fè yon batay politik jodia nou pran zam poun libere peyi sa ou pa wè nou fè silans nou fè silans monchè nou rete nap swiv nèg yo a peyi a men pil konwonpi kap defann nèg yo wè mwen yo pa di anyen yo pa di anyen pou pèp la k paka jwenn gaz la yo pa di anyen pou ti chofè kamyonèt ti chofè moto k paka jwenn gaz la E kwè e Babekyou ki te enpeche, e kwè e G9 ki te enpeche ti pèp la jwenn gaz pou l sèvi. Jodi a, gran nèg yo, bòs yo, kenbe gaz la, yo stoke gaz la, y ap vann gaz la e e e e e nan la e e e nan nan nan mache nwa, yo stoke gaz yo, ou konprann mwen, nan rezèvwa lakay yo, yo gen moun pa yo pou yo bay gaz pou yo vann pou yo nan mache nwa, pèp la menm pa ka jwenn gaz. Epi kounye a yon nèg pral vin di pèp sa la e e e se nan pale fransè, Se nan e nan e nan lapriyè pèp la pral jwenn gaz li. Bon mwen mwen bay pèp la teknik lan deja. Men e pa mwen ki pral fè l pou nou. M ba nou teknik lan si nou vle nan al chache gaz nou pou kont nou. Depi se konpayi ki responsab pou distribiye gaz la, depi se otorite nan leta ki responsab pou l fè distribiye gaz la, pèp la pran lari kòmanse dechouke yo boule tout sa yo gen yo ap wè si yo pap ba nou gaz la. Gadon bagay k ap pase la. Gadon bagay k ap pase nan peyi a. Nèg yo pat di konsa e ke se Genèf ki te bloke gaz? Nèg yo pat di e Genèf ki te bloke gaz? Jounen jodi a e pa pou dat gon trèv ki bay? E se pou tèt sa mwen mwen di mesye yo kòm si wè trèv sa la, kite trèv la la. Kite trèv la la. E pa pou dat on trèv bay e ke kot gaz yo? E kòtedye nou ki te bloke gaz? Jounen jodi a la, vagabon k kenbe gaz yo lakay yo, nèg ki stoke gaz lakay yo, nèg ki sere gaz sa yo, kounye a nou panse se ti emisyon nan radyo, se pale k pral fè nèg sa yo lage gaz la? E kwa e pèp la ki lakoz pwòp mizè l? E kwa e pèp la k lakoz pwòp mizè l? Kite pèp la kounye a kote m ap pale avè w la la pou wè, te pran lari a la, Depi yon kote nou konnen ki gen aksè pou te distribiye gaz la, nou te kòmanse antre kote sa yo, boule yo, met dife ladan yo. Nou t ap wè si yo pa t ap kouri ba nou gaz la. Boule 2 konpayi ki responsab pou distribiye gaz la pou wè n ap wè si yo p ap ba nou gaz lan. Kite pèp lan yon bon maten desann e nan Leta, tout moun ki responsab pou fè distribiye gaz la, desann nan biwo Leta sa, pran minis lan, pran direktè jeneral la ki responsab pou l fè distribiye gaz la, pran l pou wè, met dife nan biwo l la. Fout dife nan biwo la tout li menm wap wè si yo pap kouri ba nou gaz la sal vle di wè son pèp lè pèp la ap revandike jantiman yo pa tandel kou pèp la pran lari li fè vyolans poul jwenn sal bezwen yo di w son pèp ki barbare son pèp ki sovaj eske yon peyi ka kontinye konsa an yon ekip moun ti chofè kamyonèt bezwen gaz yo paka jwenn chofè moto bezwen gaz yo paka jwenn nèg yo te pran pretèks se FRG 9. ki bloke gaz la, jodi a men FRG 9 retire kò l e ke nou fè silans e nou fè silans nou ret nan ti twou nou pou yo pa vin di e nou menm ki enpeche moun viv byen. Nou fè silans e nou pa nan pawòl moun. Pèsonn moun pa tande vwa nou. Tankou si e pa t sou gwoup la ou t ap pale men m pa t ap reponn ou non frè m. E paske e sou yon group nou ye e deba kap fèt mwen menm mwen chwazi reponn ou. Antouka e pèp la pouki pran desten l an men pou l al chache gaz li. Piga pèp la okipe okenn nèg. Piga wè nèg la okipe okenn nèg paske nèg kap pale kap pale fransè dèyè mikwo l la li menm li gen boujwa pa l pouki voye gaz ba li. Yo tout gen bòs pa yo. Kounye a REPD chita ap ap fè emèjensi ap achte gaz a 400 dola nou menm kap wè l. Nou menm, pa leve lan yon bon maten la, pèp la pran lari. Tout konpayi nou konnen ki responsab pou distribiye gaz la, depi l pa distribiye gaz la, boule l. Tout otan, tout otan leta a manfouben, leta, leta, leta salòp sa a, tout otan boujwazi manfouben, boujwazi salòp sa a pa pran konsyans pou yo di ba yo met tèt yo ansanm, pou yo fè yon patenarya leta e, e, e, e prive, pou boujwa sa yo met tèt yo a leta enpi pou yo di bon oke mesye, E nou pral konstwi kay pou moun nan Site Solèy, n ap konstwi kay pou moun nan Dèlma 2, n ap konstwi kay pou moun nan nan nan nan Lasalin, n ap konstwi kay pou moun, ou konprann mwen, nan Waf Jeremi, nan Fò Dimanch, n ap konstwi kay pou moun nan Dekawo, nan nan nan Raboto, ou konprann jan m di w nan nan Gonayiv, tout pwovens kote moun ap mal viv yo. Toutotan Leta sa a poko di yo pral konstwi kay e ke pou moun sa yo, ou konprann mwen, rale yon souf, pou moun sa yo viv byen, toutotan Leta poko di li pral konstwi bon jan lekòl primè pou moun sa yo. Tout otan leta poko di li pral met bon jan sant sante, met travay pou jenn fanm a jenn gason sispann vann kò yo pou yon asyèt manje. Men menm fè kare gen zam lan menm. Tout otan n poko pran konsyans Ayiti pa ka ret jan l ye la a e ke sispann bay pèp la manti, ede ede ede je pèp la si e vre nou vle je pèp la kale. Sispann ap plenyen ap di pèp la e ke zam pa bon. Pase w sou gwoup la w ap pale tankou w ap pale a tankou zam nan se yon dènye bagay li ye. Kòman zam pa bon an? Si Castro te gen te gen menm rezonman avèw, si Che te gen menm rezonman avèw, Kadhafi se avèk zam wi li te fè Libye sal ye a. Si moun sa yo e pat zam yo te pran, kòman yo tap ka fè 2 peyi yo sa peyi yo te ye a. Sa vle di jodi a si nap ede je pèp la kale, ann ede je pèp la kale pou pèp la wè klè, pou pèp la ka konnen ki kote e ke li prale nan batay sa nan batay sa kap mennen jodi a. Eske w konprann? On gwoup nèg la wè sa kap pase nan peyi a la, Wè nèg yo pa menm sousye de mizè pèp la, wè tout nèg la se e pòs ministeryèl yo yap tann, tout nèg la se se se se se e pòs direksyon jeneral yo yap tann, se vòlè, epi nèg kap vòlè a ou wè, banm yon bagay ankò, mwen menm sa mpap plenyen de li pou moun pa panse li banm pwoblèm. Gen nèg kap di konsa oh mpap bay nèg a zam pale e e e e nan nan emisyonm, epi tandike politisyen kap bay zam, Politisyen ki ki ki ki ap bay bal la epi ou tande e yo menm lè yap fè konferans epi ou wè tout jounalis ap rele yo ou tande se yo menm ki envite tout jounalis epi ou tande menm jounalis sa di w m pap bay nèg a zam ee pale nou twò ipokrit nan peyi a epi nou di moun yo konsa ke sak gen la se avèk zam li ka rezoud. Ok se avèk zam li ka rezoud menm lè kòmsi nou gentan konnen ou konprann mwen nou pral bezwen bon jan pwofesyonèl janm te di a nou pral bezwen bon jan ee doktè bon jan enjenyè fòk jenès lan ou konprann mwen fòme tèt li fò nou edike tèt nou men sak gen la jodi a la kòman kòmsi m ta di w moun annik kanpe konsa l pral rezoud enben ann swiv pou nou wè antouka m byen kontan m te sou fowòm nan m tap pale janm te di an m panse e dènye voice map voye ee. M la map swiv nou map swiv nou ou konprann mwen e ke map ret tann e lòt reyaksyon yo men m ba nou garanti e map pito tande pito men m pap reponn ankò ankò yon fwa ou konprann mwen e bòn fen daprè midi e ke ke Bondye beni nou tout sou gwoup la.